Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pwoblèm dan la repiblik. Ebyen map di nou ke bagay yo pral matchavèl apati dimanch, dimanch ki ap 5 septanm. 2021, gen gwo anons ki fèt pou jou sa a. Bèlè li menm, antretan, l ap pran tèritwa sou nèg je nèf yo. Nan Kwadèboukè, 400 mawozo ap desann la pou l ka pran tout zòn nan plenn nan, men ekoute, chen an nan Kwadèmisyon di misye stop. Anpil dosye nan Larepiblik, batay nan Site Solèy, ebyen, nou pral pale. Dabò fòm di nou ke sa kòmanse byen bonè jounen 4 septanm 2021 an nan kwadèboukè kote anpil zam ap sonnen pa si pa la nan anviwònman nan remi Duval kafou marasa machin yo oblije kwense kò yo yon kote pou pa fè viktim si n ta kwè divès enfòmasyon kap sikile. Se ta yon operasyon lapolis t ap mennen men ki yon ti jan heurte pa la pwisans dè zòm de 400 mawozo. Nèg yo anpil wi mesye. Lè w wè nèg sa yo deplwaye nan Kwadèboukè a ou ta kapab di s on desen myèl. Men gen yon konsta m fè, 400 mawozo a, lè w gade byen ou wè se bon jan 400 mawozo. Paske lè nèg sa yo ap tire, yo tire kote yo jwenn, yo pa fè Ekonomi pou pèsòn, sa vle di si gon batay la 400 mawozo sou tèren an, ebyen depi bal ap pase, m pap ba w manti nèg sa yo, yo tire nan tout direksyon. Brèf, Lanmò 100 jou ki li menm se chèf 400 mawozo, nou konnen gon batay la antre yon grenn zòn ki parèt kòm yon zòn de rezistans fas ak nèg 400 mawozo yo ki se Lasè, Kote ke anpil pwòch depòte kalanriye, ebyen nèg yo te vle mete pye yo atè a jounen jodi a. Se sa ki alorijin afwontman an. Lanmò 100 jou plase sòlda li yo nan divès pwen estratejik pou kapab konbat nèg lasè yo. Nèg lasè yo pa lage zam atè non pou yo kouri. Men yo kanpe batay. Men bandi sa yo yo menm tou yo pote bouren lakay abitan yo e yo eparpiye enpe partou nan jiridiksyon sila a. Sa ki lakòz, anpil moun nan popilasyon an pè. Gen moun ki kòmanse kite kay yo nan Kwadèboukè paske, ebyen, nèg 400 mawozo yo pran tout zòn sila yo nèt, sof Lasè ki rete kòm yon pwen de rezistans. Jounen samdi 4 septanm 2021 an, lapolis eseye retabli sitiyasyon an men fòk nou di, replik la te parèt difisil. Fò n di mesye sa yo menm, yo ogmante operasyon yo, sa vle di, Chak jou, nèg sa yo nan tout kwen nan Kwadèboukè y ap chache, m ta kapab di se yo menm ki lapolis. Men gon bagay, nèg 400 mawozo yo, nou konn sa k fè m vini avèk emisyon sa yo tanzantan paske a chak minit, a chak è, enfòmasyon yo, yo dezyèt. Sa vle di genyen de nouvèl enfòmasyon. Pandan nèg yo ap chache etabli sa n ta kapab rele yon kalifa sou tout Kwadèboukè a e menm pran kèk kote nan Taba tou, ebyen, Nèg Kwadèmisye yo di, non ekoute, sa pa ka fèt paske chen an nan zòn nan. Nèg yo pa ka konprann y ap vin pran tout espas sa yo. E lè w di 400 mawozo, antre parantèz, 400 mawozo, ebyen, se enmi a distans tout nèg ki nan Jenèf paske 400 mawozo ap batay, m ta kapab di, anfas Jenèf. Ebyen, se sa. Fò m di nou ke nan atak ki te genyen jodi a la a, genyen nan nèg Bèlè yo ki deja fè kout fil pou rele nèg 400 mawozo yo pou di eske yo pa bezwen ranfò paske nèg Chen yo menm yo kanpe sou brenzeng yo, yo di ke pa gen bagay sa a, afè nèg 400 mawozo yo konprann y ap vin pran teritwa tout kote a, n'en parlons plus! Donk yo menm tou, yo egziste e bagay la pral myèl. Se sa k fè, te gen anpil bal ki t ap chante nan zòn Tabar la jounen jodi an paske nèg 400 mawozo yo bezwen pran tout zòn yo nèt. Bon brèf, n ap kite 400 mawozo, nou prale nan batay ki genyen ant J9 avèk mesye Bèlè yo. Ki sa k pase? Jounen jodi a la a, yè, nèg yo fè yon gwo demonstrasyon nan vil la, men nèg Bèlè pa reponn, paske se estrateji k ap trase. Ebyen fò m di nou ke nan dènye moman sa yo la a, nèg Bèlè yo fon bèl kout pokè. M pa konn pou nèg ki konn jwe pokè, pa egzanp, nèg la kapab genyen. Kare wa nan men l, epi ou menm ou gen kare las, epi w ap monte, w ap reziye, n ap sireziye, n ap monte, n ap monte jiskaske nou rive nan yon pri epi. Li konprann li genyen w, li di w 3 wa, ou di 3 las. Epi l di w kare wa, epi ou menm ou di l kare las. Ebyen se sa k rive la, pandan nèg je nèf yo menm ap bay Pòtoprens sakad anba lavil, ebyen nèg Bèlè yo menm ap jwe estrateji pou kapab pran plizyè zòn. Se nan sans sa, nèg yo rive pran yon bò nan ri Sen Maten. Baz Kamewoun nan men nèg yo wi la. Lè yo pran yon bò nan ri Sen Maten, yo deja E mete barikad, paske nèg sa yo se konsa yo batay. Depi yo gen kontwòl yon zòn, yo mete barikad. Sa vle di, va. Aparaman, pral gen de sòlda ki yo menm ap kanpe nan zòn sa a, epi pou kapab jere zòn yo. Men sa pa rete la. Sa pa rete la, piske genyen gwo deklarasyon ki fèt. Babekyou fè konnen, men, mesye, tèt chaje. Babekyou tèlman fè it semèn sa a, Babekyou ka fon albòm pou kont li wi. Babekyou pran lapawòl, Babekyou desann li sakaje Pòtoprens, Babekyou bay iltimatòm, bon, tèt chaje. Babekyou gen anpil bagay nan men l la. Ebyen, Babekyou fè konnen apati de dimanch ou lendi, sa l fè l fè. Sa vle di pral genyen replik. Bon, si Babekyou pale mesye, aranje nou, paske se mesaj li voye ba nou. Ebyen. Alò Babekyou pa sèlman voye mesaj bay nèg kap batay anfas li pou di yo ke hum li pral reponn men li voye mesaj petèt ke kapab gen yon maksimòm de moun ki touche men kapab gen kèk moun ki yo menm poko touche de mesaj sila. Yè aprè sa nèg yo fin fè nan anba lavil la Babekyou voye yon iltimatòm. e m ta kapab di se yon iltimatòm de kèlke segond pou di tout moun ki pa gen anyen yo pral regle jounen lendi an, li ta pi bon pou ret lakay ou. Tèt chaje wi la. E menm si w ta gen yon bagay ou pral regle, èske w pa ta kapab mete l pou yon lòt jou paske. G9 gon jan l pral sakaje peyi a. Alò m p ap di peyi a. Kote yo kontwole yo paske yo pa federe, yo pa kapab al pote boure tout yon seri de kote lòt gwoup bandi ame kontwole. Men brèf, Babekyou di si yon moun ou gon bagay ou pral regle, fè sa depi dimanch. Paske yon mòd Andre Michel, lendi a gen dwa pa dous menm menm menm menm menm menm. Bon, antouka Babekyou pale anpil. Antouka, an n tande Babekyou Pandan kèlke segond, ki li menm voye iltimatòm sila. Nan jou kap vini la yo, nap mande chak grenn Ayisyen, silvouplè, paske nou pap goumen kont moun ki sot nan menm klas sosyal avè nou. Nou pap goumen kont klas mwayèn nan. Menm jan tou nou pa gen pwoblèm a boujwa, paske pa gen peyi ki ka devlope san boujwa. Men nap mande pèp Ayisyen an, apati de lendi kap vini la, nan jou kap vini yo, evite sòti san bezwen. Ebyen fòm di nou ke gen yon pwovèb ki di lage avèti pa touye kokobe. Mwen menm se kokobe m ye. Map bann manti. Gen anpil lòt moun se kokobe yo ye. Rete lakay nou. Moun pale, nèg sa yo pale, ebyen yo di nou rete lakay nou paske yo pap batay anfas pèp. Brèf, m gon ti konsèy m pral vini oubyen yon analiz m pral vini avèk li toutalè. Men avan sa fò m di nou ke m gon pwòch mwen ki manke mouri anba lavil la paske misye tap pran moto pou l ale yon kote. Men pandan se tan map tou ba nou ti konsèy pou moun kap pran moto yo. Si w pral yon kote, w ap pase nan yon zòn ki repite chod, fòk ou fè trè atansyon paske yon chofè moto, nèg la te gendwa pa t nan anyen wi, men lefètke li te pote yon move grenn e ke enmi an anfas li konnen chofè sa te pote move grenn sa, sa w tande a la a? alert sou chofè sila. Nou konprann sa map di nou an wi. Sa vle di chofè moto yo parèt trè vilnerab nan moman nap pale la. Donk nou menm tou kap kondwi moto mesye fòk nou fè yon maksimòm prekosyon pa rapò ak moun nap pote tou. Kisak pase la, m gon bon zanmim li prale kafou epi li pran yon chofè moto. Lè yo rive nan zòn Rue Pavée, gen yon gwoup nèg ki kanpe yo. Epi sa w tande a la, yo tire sou nèg yo. Chofè a pran bal nan vant. Zanmi m nan! Alò, nèg yo tonbe sou moto a, men zanmi m nan! Po misye jou sa a pa t kapab resevwa bal la. Bal la rive l glise. Sa vle di misye gen po. Epi, lè nèg yo rive, yo gade, ebyen yo rekonèt youn nan yo. Alò gen youn nan nèg yo ki rekonèt. zanmim nan epi li di oh apa nèg yo tap touyew menn epi bon nèg yo fè misye ale lakay li men fòm di nou ke si po misye pat bon jou sa ebyen misye tap pèdi lavi li. Se yon fason poum di nou ke nou menm kap pran lari a yon maksimòm prekosyon si se mwen mouri pas bon pom se yon po eponj li ye si e mwen mouri se sak fè ou menm ki konnen pouw pa solid ebyen Rete lakay ou, pa pran lari an paske yo pale avèk ou. Sou kesyon Site Solèy la, m panse m deja pale anpil. M ap vini demen avèk yon maksimòm enfòmasyon sou Site Solèy paske pandan tout semèn nan te gen aktivite nan Site a e kontinye gen aktivite nan Site Solèy antre Jepep et G9.